Nono! Gad on sezisman! Humm! Ou okouran de sa ki pase chèf gang Vilaj de Dye a? Izo! Bagay sa a tèlman fè Izo sezi, Izo kouri libere moun Miragwàn li di li te kidnape depi avanyè yo. Bezwen gen tout detay? Ou bezwen tande deklarasyon Izo a? Rete la gen bagay kap vini nan emisyon sa zanmi tèt chaje mezanmi pa zape non rete la menm si se zape ou tap zape ou tonbe sou paj sa ebyen tou abòne zanmim paske ou lakay enfòmasyon yo rele nou odit Nap di w bonjou si se nan maten, bonswa w si se nan apre midi ou branche nou. Medam, mesye, nap fè w konnen ke nou kontan deske ou son fidèl telespektatè nou. Abòne, kòmante, layke, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kòlèg, yon kamarad fè menm bagay avè w ki se abòne, kòmante, layke. Se sèl e inik fason ou mwayen ou kapab ede nou devlope kominote nou an, se sèl mwayen tou ou kapab di wi travay n ap fè a li gen enpòtans devan zye pa w. Ebyen, jan m souvan di l, yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou kanpe nan wout Pou senti lipa kase. Rapid nap fè w konnen ke djakout nou plen tankou la Polòy. Rapid san pèdi tan nap devlope kèk pwen nou genyen pou nou detaye nan emisyon sila pou ou Medam mesye ebyen fò m di nou depi avan yè genyen yon videyo kap fè anpil pawòl anpil Pil n kapab di kòmantè otou de videyo sa a, ki videyo l ye, se chèf gang k ap dirije baz 5 segonn ki lonje kò l nan Vilaj de Dye, ebyen depi avan yè misye te lage yon videyo kote li ta fè kwè ke genyen 2 mini bus ki chaje moun Miragwàn ke l kenbe an kaptivite Pou komisè gouvènman Miragwàn nan, m ap pale de jan Ènès Miskaden vin pran nan Vilaj de Dye nan men li. Ebyen l te lage videyo a kote l te fè konnen si tout bon vre komisè a gen grenn se pou komisè a vin pran l, ebyen Kèk tan apre, ou ta pral tande Komisè Jean Ernest Muscadin ki fè kwè ke se pa moun Miragwàn Izo pran vrèman. Izo, li menm, se moun ki konn nan do l ki konn chaje kago l yo, ebyen li fè retire kago l yo epi l fè videyo a, l fè moun yo pase pou inosan, li di l pa tande yon grenn moun nan Miragwàn ki ta genyen Yon moun ke Izo ta pran, epi yon lòt kesyon l poze k te fondamantal, li di poukisa se gason sèlman ki nan videyo a, pa menm gon fi? Eske tou lè 2 bis sa yo pa pa pote fi oubyen kijan fè pa gon grenn fi nan videyo a? Se yon enfòmasyon oubyen yon rimè ke Jean Ernest Muscadin komisè gouvèneman nan vil Miragwàn depatman Nip peyi Dayiti ebyen se yon enfòmasyon oubyen rimè ke li menm li te kontoune oubyen li te demanti. Ebyen yè fòm fè nou konnen yè ki te 11 jen 2022 a ebyen nou genyen Izo ki lage yon lòt videyo ki kòmanse fè anpil pawòl anpil kote Izo fè konnen ke li libere moun yo paske l wè se trip komisè a ap trip men humm bagay sa vini desizyon sa vini aprè yon gwo sezisman ke Izo Vilaj de Dye sanble pran. Ki sezisman l ye? Rete la, ou pral konnen ki sezisman l ye nan emisyon an. Men jistavan, mwen pa vle mete vokal Izo nan emisyon m yo, paske Facebook gen yon kanpay l ap fè kont sa li rele teyoris. Mezanmi gen Izo, gen, bon, m p ap site non lòt moun yo, m pa vle site non chèf gang yo, paske Facebook li menm, l ap chèche kontni ki apwopriye avèk moun sa yo pou l ka siprime, konsa Ou kapab ap pèdi anpil privilèj avèk paj ou si tout fwa wap poste sa yo. Mezanmi map di nou pa poste foto misye si nou pa ta renmen pèdi paj nou yo. Pa poste foto chèf gang lan. Ebyen ki deklarasyon misye te fè? M pap met son an men map li l paske m ekri l yon kote pou m li l pou nou. M pral kreye yon gwoup telegram kote Gen video m pap ka mete la a, map lage enfòmasyon yo epi moun ki nan gwoup telegram nan map lage video yo nan gwoup telegram nan pou moun yo ok piske m pap ka vin avèw sou medya a ebyen map lage video nan gwoup telegram nan pou moun yo m pral kreye sa epi poum pral gade kòman m kapab pataje link lan avè nou nou menm nap antre ladan epi sa w tande a pou nou kapab pataje enfòmasyon yo ansanm kisa chèf gang lan di li di konsa. Mwen lage moun yo paske m wè misye se ranse lap ranse. Mwen pa pral touye inosan sa yo pou granmesi. Gen timoun piti ladan yo. Sa fè m pat fè videyo yo yè se paske depi bagay la gen timoun piti ladan l kè tout moun pral fè yo mal, twòp moun pral rele m, m pat fè videyo yo. M kwè gen yon fanm ansent ladan yo tou wi. Mwen gen videyo yo la kote m bay moun yo manje wi. M pap lage videyo a pou pa pou pa bagay moun yo. M pa konn sa sa vle di pou pa bagay moun yo. Antouka, chen sal. M pap okipe w. Se micro a m sonje wi paske m pral nan studio la. M sonje atis mwen ye, mwen poze, tèt frèt. Ou mèt jape jape w. M pap janm okipe w. Antouka, tout nèg Izo yo gen zam nan men yo. Nèg Izo pa konn sòti san zam tande. Gwa touye yon lòt inosan nan Vilaj de Dye ankò. Pou di se bandi. Konnya bandi al touye Miragwan sanl pa mache avek yon 38. Ou pa jwenn yon 38 sou misye pandanl ta tuyo Miragwan chen sal. Sa a se mo Izo ebyen di komisè Miragwan nan Jean Ernest Muscadin. Kaden, medam mesye, epi li fè konnen ke li libere moun sa yo oubyen otaj yo ki te nan men li depi avan yè kote l fè konnen l te kenbe yo an kaptivite pou komisè Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin te vin pran yo nan men l si l te kapab. Kesyon pou nou poze tèt nou, Izo pale de inosan l pap touye yo. Konbyen inosan w touye Izo? An e koupab yo janm touye? Hein? Tout touye w konn ap touye w e? Moun sa yo e koupab yo ye? An tout Moun ki konn ap pase nan machin matisan epi yap pran bal yap mouri yo Moun sa yo yo koupab izo wi yo koupab vrèman si yo ka ret an ayiti yo koupab vrèman si yo pa soulve kont leta wi yo koupab izo Yon lòt kote wap di la kontinye tiye inosan sa vle di pitit zo pwason an li menm Se man, se li kap bay manti izo. Li fè konnen ke papal se anba yo te ye, papal tiye manmanl paske papal ap antre nan gang manmanl pa dakò, manmanl dil pwal pote plent pou li, epi papa tire manman an ak tout sa, misye inosan toujou, zo pwason toujou inosan izo, tèt chaje izo. Epi ou di nèg ou yo pa janm soti san zam, men montre tout yo tap jwenn sou misye, men. Wa konnen komisè a di w li tap kouri dèyè nèg yo, genyen ki menm sove paske nan kay yo ye a li fè tantativ la, genyen ki menm sove li bwa misye sa vle di on nèg yap kouri dèyè l nan nivo sa e l konnen se Muscadin kap kouri dèyè l m pa kwè misye tap menm si l te gen zam m pa kwè zam nan tap sou li nan moman an non Izo humm m pa kwè zam nan tap sou li non Izo yon lòt kote tou ou di se atis ou ye frè m poze tande ou gen talan vre wi men Ou kite liy atistik la, ou antre yon lòt kote. Se bandi ou ye frèm. Daprè nou menm, kisa k vin ak tout bagay sa yo? Men ki gwo sezisman Izo pran yè. Ebyen, fò m di w, TikTok elimine paj Izo Vilaj Dedye a. E tou nou genyen Instagram, nou genyen Facebook ki kòmanse delete tout paj Izo genyen. Se sak fè m di w ou menm ki gen kontni ki m kapab di ki gen pou wè avèk Izo, si w kapab retire yo, retire yo, men si w ka evite mete yo tou, evite mete yo paske ou ka pèdi paj ou a pou Izo. Pa mete foto misye paske yo idantifye misye kòm teworis menm jan pou l boukannen tou yo idantifye l konsa menm jan vwayou k rele tèt li mèt plèn nan tou ebyen nèg sa yo yo konnen yo kòm Ebyen lè bagay sa a pase Izo oubyen rive Izo li tèlman sezi li pa wè sa l ta fè mezanmi ebyen kisa n ap fè n a kontinye ripòt misye ebyen monte sou Facebook Ale sou YouTube ebyen nenpòt paj ki rele tèt li Izo 5 segond vilaj dedye an nou report li zanmim paske moun sa yo fòk yo rive yon kote pou yo pran konsyans si misye vle vin atis tout bon lap kite ebyen zak banditizm an lap fè yo epi li pral atis konsa ap gen kèk grenn moun ki sipòtel etanke atis men pa kòm bandi Ebyen nenpòt paj nou sispèk ki ta pou Izo paske si yo delete paj misye yo ki sou non l yo se sûr ke misye pwal fè lòt paj sou lòt non men si n dekouvri sa report li ye zanman m paske bagay yo fòk nou rive yon kote pou n di non san nèt ou Ebyen medam mesye pa bliye pataje emisyon an kòmante like mande yon fanmi yon zanmi yon pwòch fè menm bagay avè w Non ou potko abòne non fè sa kounya abòne zanmanm yo relem Odit oubyen machann enfòmasyon se toujou yon plezi pou mwen poum salyew poum pataje kèk grenn enfòmasyon m genyen avèw Akuna Matata male na kwaze talè pou yon lòt video.